Yanick Joseph medam se mesye S pnh 17 fantom 509 jodi a la pase yon move moman gwo kalòt kout pwen pousad Yanick Joseph pete rèl E nou sonje avan Prezidan Jovenel Moïse te mouri ki kantite lòbèy Fantom 509 mele avèk e Vitelòm, André Michel, Nenel Cassy e ki kantite kraze moun sa yo te kraze peyi a. Depi se sa leta genyen, machin leta, depi se machin sèvis de leta, enben Yanick Joseph, SPNH 17, Fantom 509, nèg sa yo lè w tande yo pran lari, se kraze, brize, Se boule tout sa ki apatyen avèk leta. Enben jounen jounen jodi a la a, enben Yanick Joseph ki te gen manda dèyè l, enben sanble te anvayi lakay Ariel Henry pou t al mande pitye pou retire manda a dèyè li, enben n ap di w se pa de twa kalòt kout pwen Yanick Joseph li menm li pa pran, enben nou pral envite w tande kòman Yanick Joseph li menm t ap rele, t ap kriye, t ap rele sekou anba kout pwen kalòt ak kout pye Kout kòb zam bò tèt mèdam e mesye ebyen Yanick Joseph manke mouri, anpil moun di se Dimitri Vob ki li menm te konn ap finanse Fantom 509, finanse SPNH 17, finanse tout deblozay ak Nenel Cassy ebyen ki te konn ap fèt nan peyi a, Léon Charles antanke ebyen direktè jeneral polis la te fè pati de moun ki fòme Fantom 509 ki tap kraze peyi a avèk Vitelhomme. Ebyen nan videyo sa nou pral fè w tande Yanick Joseph ki li menm tap rele konsa, tap kriye, tap rele sekou tèlman ebyen Yanick te nan yon move moman, te an difikilte medam e mesye e pa bliye ou sou TV lakay Haïti.com nou kontan avèk ou ankò yn fwa nan nouvèl videyo sa e nap mande w si w poko abòne avèk nou se moman an menm pandan wap gade videyo sa pou abòne avèk nou yon fason pou pa rate pwochèn videyo nap gen poun poste sou chanèl sa TV lakay Haïti.com bòn ekout tout moun. Obed ap antre nan enfòmasyon ki gen pou wè avèk ansyen polisye Yanick Joseph e alafwa kowòdonatris jeneral SPNH 17 la, Yanick Joseph ki te twouve l an difikilte nan zòn Primati Ayisyèn daprè yon nòt vokal k ap sikile atravè sosyal medya yo kote nou tande non e vwa ansyen polisye a k ap ye e kap mande avèk kèk ajan e polisye pou kapab libere l li ta pwofite pou poze e kèk kesyon eske se lakoz e jan tèt li ye a yo pwosede avèk arestasyon l ou di mwens yo ta rive e metrize li eske se paske li gen manda e ki ta desène e kont li men daprè enfòmasyon e ki rive e jwenn nou e youn e nan polisye Pi pwòch ansyen dirijan SPNH 17 la, Yanick E. Joseph, li menm te genyen e randevou avèk premye minis defakto Ariel Henry nan kad dosye ki konsène sitou sou zafè manda e ki te lage e kont li e polisye yo ki nan primati pat vle Yanick Joseph rantre anndan Espas Primature lanse nan moman kòtèj Premye Minis defakto Ariel Henry e tap soti, Yanick e Joseph ki ta pwofite pou l fè bri aprè sa ajan e lòd yo ta tante metrize e Yanick Joseph kidonk arete enfòmasyon kap fè virewon kòmkwa lapolis rive arete e Yanick Joseph pou kounya nou Nou pa konfime enfòmasyon sa e nan moun afè Bon TV men e sèlman daprè e detay nou ta genyen e se nan moman Yanick Joseph ta pral nan randevou avèk Ariel Henry yon fason e pou kapab anile manda damne ki te e mete e kont li an se nan moman pou ajan polisye devan primati ayisyèn yo pat vle e kite l antre e kòtèj Ariel Henry an tap soti ajan polisye sa yo ta oblije metrize ansyen respon. Saba SPN Achat 17 la. Vwala, avan menm ke nou kontinye medam mesye, pèmèt ke nou envite w tande odyo sa, Yanick ki te vrèman an difikilte, nou pati pou. Vwala medam mesye vwala le kama le kama nou te dil sesi se senpleman yon kòmansman liye medam mesye divizyon e goumen ki gen la nan menm opozisyon sa nou konnen ki mete Ariel Henry nou konnen se menm yo menm ki te met tèt yo ansanm pou asasine prezidan Jovenel Moïse ebyen nou te dil le kama sa poko anyen la Sa poko anyen la. Mesye koman nou eksplike jodia la nou tande Yanick kap kriye, Yanick kap depale la kote ke ou kapab konprann lap mande padon li ta vle li ta bezwen retire manda dèyè l. Men pa bliye ke ekip sa pa mèt tèt li. Ariel Henry pa mèt tèt li. Pou Ariel poze yon aksyon fòk li mande blan. Nèlus nap salye w koman ou konprann sa. M salye w Jimmy, m salye Leonel, m salye Anderson ki avè nou la, tout lòt jounalis ki pa prezan yo tou, sipè branche yo. Monchè bon m di w, ou sot di yon bagay la ki se kama, e nou kwè nou menm nan milye peyizan an pwovens yo toujou di l sa w plante se l ou rekòlte. E pa bliye moun ki bliye Yanick Joseph yo, Yanick Joseph se te yon polisyè ki te itilize pa lopozisyon politik alepòk pou te moute yon sendika. Yon fason se pa pou te defann dwa yo vre non men se te pou te kapab legalize fòs opozisyon yo te gen anndan lapolis la kont Jovenel Moïse e jodi a nou wè sa mennen avèk revokasyon Yanick men e revokasyon an se pa yon move bagay pou Yanick pase Yanick peye yo peye Yanick tou pou l revoke donk pou l pèdi pòs la pase l te pran de risk E li li fè anpil byen anpil richès nan sa. M panse ke jodi a non sèlman Yanick ap resevwa sa l te seme, men anpil lòt moun tou. Anpil lòt moun ki te nan gwoup k ap batay kont prezidan Jovenel Moïse. E nou wè l jodi a Jimmy gen yon pakèt kadav politik nan peyi a. Mwen wè kisa ULCC ap fè, kisa blan ap fè. Non sèlman blan an mande ULCC aji kont yon seri de moun, e l tou di moun sa yo pèdi dwa sivil a politik yo. Lè yo di w pèdi dwa sivil a politik ou, non sèlman ou pap ka kandida e ou pap ka vote tou. Sa vle di ke se de moun apre asasina Jovenel Moïse ki kontinye An premye sa yo te fè e nou kwè Yanick Joseph li pa demerite l ou se te yon polisyè dwa w se pwoteje ak sèvi ou kite politisyen mete lwa politik nan tèt ou e ou rantre nan politik e nou konnen Yanick se youn nan moun ki mobilize m kapab di polisye yo anpil nan yon seri de bagay yo t ap fè Avan menm te vin gen Fantom 509, lè nèg yo konn ap pran lari, zam an men, fè dezòd, boule machin e sa vin mennen avèk 509 la e resamman sou Ariel Henry. Avan leve kanpe polisye yo sa k te fèt resamman e Yanick te al vizite polisye yo. aprè masak ki te fèt sou yo nan Mitivye nan Petyonvil, se tout swit aprè sa ta pral gen leve kanpe polisye yo e sa ta pral fèt tou nan ayopò a. Yo repwoche Yanick yon pakèt bagay men nou kwè jan w sot di la se kama k ap aji. Donk tout moun ki te patisipe nan asasinen Jovenel Moïse m panse ke yo genyen m kapab di pou yo. rekòlte to ou ta sa yo te lage nan tè a menm jan m wè e manmi mama di kote de boston ki lage yon videyo ki trè touchan kote lap moutre prezidan jovenel moise nan tout sa ke li te reyalize gran èv li yo epi yap lage l epi gen yon mizik trè m kapab di sombre enpe m kapab di w kalm gen anpil tristès ladann kap pase E m panse ke moun sa yo tou, yo menm de tanzantan, si y ap gade bagay sa yo, se konsyans yo k ap manje yo paske Jovenel asasine, se te pou nou mete peyi a nan kote l ye la a. Jodi a enflasyon ap ravaje moun, ensekirite, moun pa ka mache, grangou, dola ameriken. Anfen, Jimmy, anfen! Lè sa a kòb la te 93 goud e jodi a li moute. Se sa k fè nou di e talè a nou ekri yon bagay nou pibliye l onon di Mouvman Politik Debloke Ayiti nou di kòman radyo, kòman medya fè bay on moun k ap fè e m kapab di pwopagann pou mande okipasyon peyi l alòske nou se yon peyi ki ta dwe, m kapab di, gen diyite nou, gen souverènte nou kòm premyè repiblik nwa libre dan le mond pou nou ta batay pou nou mete peyi nou kanpe ansanm e nou ap rele anmwe, n ap rele anmwe fòk se blan ki pou vin fè pou nou, moun ap mande okipasyon. Donk m panse ke se sa yo e jodi a Jimmy jan w di la se Kama k ap aji. Nap repran voice lan pou ou medam mesye mwen gen moun kap mande nou video e pou kounya pa gen moun ki gen video pou kounya la nan moman nap pale avèk ou la nou pa gen video men se senpleman avèk kontak nou relasyon ke nou gen ebyen li konfime ke Yanick Joseph ann retire Joseph la paske Yanick tou kout gen twòp moun serye ki signe Joseph ann retirel ann tou retire Yanick pou Joseph la vwala donk ann nou evite retande voice lan medam mesye Ebyen manman rat lan nou wè ki an difikilte, bon gen de sous ki di yo ta arete l men jan nou jan nou di l nou pa konfime arestasyon an men nou konfime ke Yanick pran anpil kalòt sa se klè yo manyen Yanick tout bon la Yanick pran kou ok bann repran enfo pou bann repran voice la. Komandè eske se pou tèt mwen m pran manda eske m te nan vòlè komandè eske mwen nan vòlè komandè eske se pou tèt mwen kisa m fè pou m gen manda dèyè m kisa m fè eske se pou tèt mwen eske se pou tèt mwen eske se pou pitit mwen komandè aah aah. Voilà Yanick Joseph e medam mesye e kanmenm e daprè sa ke nou konprann Anderson e Yanick ta eseye al kòmsi apwoche de Ariel Henry li ta eseye wè si yo te kapab retire manda e medam mesye nap gade manda nou genyen l sou ekran la pa m konnen ke nan kad achiv ebyen nou gen manda sa nou konnen ke dam sa avèk bouch li pèsonèlman se youn nan moun ki detwi prezidan Jovenel nou konnen tou resaman li t al kache an repiblik dominikèn sa se sou Facebook li rete senpleman kounya l al tounen tounen l tounen ebyen men rezilta mesye ann repran enfo sa pou nou e kòman n konprann sa bò kote pa nou.